li di Alexandre. Kokorat san ras se non on gwoup ame, on gang si w vle, ki twouve li nan Lestè, non lokalite yo rele Jwanis o nivo de Lakwa Peris ki se yon seksyon kominal nan Lestè, ki ap opere. nan rantre sid vil la pou moun ki konn vil Gonayiv trè byen. Depi pratikman twazan si n vle, gang sa a ap fè moun ou Artibonite, moun ki frekante Nasyonal nimewo 1 an pase pa Lakwa Peris, monte le syèl pa do. Antre 2021 e 2023 sa a, se pa ni 2 ni 3 ekzaksyon ke mesye sa yo pa fè. Men an reyalite Guerrier Dieuseul, pou w konprann byen istorik gwoup ame sa, fòk ou remonte menm avan 2021. Si n sonje byen, aprè liberasyon spektakilè de. Raymond Williams, le 28 avril dènye, a 11 è di maten, par l'ancien commissaire du gouvernement des Gonaïves, n ap pale la de mèt Sirard Gazius, nou te vin la pou n te di ke anpil eleman, surtout les têtes pensantes de groupe Kokorat San Ras la, avan menm yo te bay tèt yo non, avan menm apelation. Kokorat san ras la se de nèg ki te deja enplike nan yon pakèt move aksyon anndan depatman an nan zòn sa a. E gen anpil nan yo ki te enplike dan de brakaj, gen anpil nan yo ki te genyen gwo akizasyon sou do yo tankou asosyasyon de malfetè e gen anpil nan yo tou ki te enplike nan yon seri de vòl a men ame. Gen nan yo ki te konn pran malen plezi lè genyen mache Lestè ki se madi a vandredi pou al dechèpiye machann yo. Men gang sa a pral pran jarèt gèrye. Gang sa pral gen tout enpòtans sa e nou ta ka di medyatize si w vle, se a pati de twoub politik oubyen de evenman politik ki te pwodwi nan lane 2019. E pou moun k ap swiv aktyalite yo trè trè byen, otreman di de prè, n ap sonje 2019 se te yon ane ki te make par des epizodes de lock map mandem si memwam pa fèm defo eske ane sa pat gen omwen 3 peryòd ladanl kote te gen lock lèm di 3 peryòd zòn fevriye mars 2019 nan mitan 2019 zòn me jyen Epi nan fen ane 2019 t ap gen yon twazyèm epizòd Peyi Lòk. E nou sonje, sa yo te rantre nan kad batay opozisyon alepòk la t ap mennen pou te fòse ansyen prezidan Jovenel Moïse kite pouvwa. E malgre tout sa k fèt, malgre tout sa k te di, nou te konstate ke Jovenel Moïse te rete sou pouvwa pi rèd. Ebyen, jodi a la pou w konprann egzistans yon seri de gwoup ame anndan peyi a, don Kokorat San Ras, fòk ou remonte a evenman sa yo Guerrier. Kounye a la, entelijaman, gen moun k ap tande radyo a ki ta ka poze kesyon, men quel rapport? Men nou pa ka bliye se fame slogan, Kanpe dèyè barikad ou. A wi! Kanpe dèyè barikad ou. E, madam, mesye, m pa menm bezwen vin la pou m di nou sa, nou menm ki k ap swiv sa k ap pase anndan peyi a menm jan ak mwen, petèt ke m gen dwa se yon privilejye, gen de done m genyen nou pa genyen, men n ap rann nou kont, At the end of the day, li di Aleksann ke kanpe dèyè barikad la te lwen pou li te yon senp slogan. E pou repete mon ami Guerrier Dieu seul, nèg ki t ap kanpe dèyè barikad yo, yo pa de an de yo yo t ap kanpe dèyè barikad. A lepòk, yon pakèt politisyen ki te pwofite de sa, madam mesye, pou distribye zam ak minisyon ba yon seri de gwoup nèg nan yon pakèt zòn ki te konn kanpe dèyè barikad yo e fòk laverite yon jou oubyen yon lòt blayi sou sa. Se pa di n di ke gwoup ame yo oubyen gang yo pran nesans a pati de sè evenman politik, se pa sa n ap di. Pase si pou n konprann rapò ki genyen ant gang avèk politik, nou ka remonte menm o debi dè ane 2000 avèk le pouvwa Lavalas. Ok? Men n a pral eseye fè yon lyen pou n gade ant Peryòd sa a nan istwa politik peyi a ak sa n ap viv jodi a pa rapò a yon seri de gang ki vin trè pwisan. E n ap konprann ke jodi a la a, gon pakèt gwoup ame, gon pakèt gang ki pran nesans, yo pran nesans apati de sè zevenman politik. E yonn nan gwoup ame sa yo, yonn nan gang sa yo li rele kokorat san ras. Paske se aprè evenman sa yo, Lè Jovenel Moise pa demisyone oubyen pa kite pouvwa, lè Jovenel Moise vin pran konfyans swa pa rapò avèk betiz opozisyon an te fè oubyen pa rapò avèk sipò endefektib de la kominote entènasyonal, donk mesye sa yo vin repliye epi mouvman sa yo vin kase e nèg sa yo te gentan gen zam nan men yo. Mentnan kisa yo ta pral fè avè l daprè ou Guerrier? Li di yo ta pral rele Moun ki te ba yo zam nan pou yo di tonton e men zam ou te ban nou an kòm pa gen mouvman ankò nou remèt ou li e piyay e depi mesye sa yo konstitiye tèt yo piske gen nan yo ki se moun jwanis moun lakwa ebyen mesye refijye nan zòn sa nan yon premye tan. Guerrier Dieuseul, e m vle larepiblik konn sa. Nèg yo te adone yo yon pratik nan zòn nan, depi se moun ki genyen yon moun ki lòtbò, swa yon pwòch ou ki Chili, swa yon pwòch ou ki nan peyi Brezil, swa yon pwòch ou ki Meksik, oubyen Ozetazini Damerik, E yo kidnape w. Wi paske yo konnen moun nan zòn nan, yo konn tout moun. Epi yo bay moun ki aletranje a ki se pwòch ou a gwo presyon pou voye lajan pou yo libere w. M kwè se yo menm ki vin avèk pratik mete limen bagay mete sou nan men moun nan wi. Epi fè videyo voye bay moun ki aletranje. E m pral di nou ki kote n vle rive maten an. Mesye sa yo, Grégory Lubin, Mesye kokorat san ras yo. Mesye pran malen plezi ou souse grandon nan zòn nan lèm di grandon petèt ke ou sot nan bon fanmi ou gen tè ou konprann ou gen gwo jaden w la ou gen timoun ou ki an frans an palan de sa zòn sa ba anpil dyaspora an frans Enben mesye yo yo menm, yo pran ou, yo kenbe ou, epi yo fè moun ki aletranje a fè chantaj, voye lajan pou libere. Les habitants de cette localité yo vit konprann sa k ap pase a, yo fui. Gon pakèt moun ki lòt bò a tou ki tou pwofite de sa, retire pwòch yo. Donk sa vin fè, nèg yo vin sèl kòk chante nan rejyon kote yo ye a. Kounye a, kòm kounye a la pa gen posibilite pou yo fè sa sou moun anndan, yo pran lari. E lè yo pran lari, yo mete yo sou wout nasyonal la ap kanpe machin. Lè yo konn soti, y ap opere deyò a. Si w te. Gonayiv ret Gonayiv wi. Si w te Lestè oubyen w te Senmak ret Senmak wi. Paske nèg yo lè yo rantre nan oubyen yo desann nan ba a, yo pa nan bese triye. Ti kamyonèt la pase, baton. Motosiklèt la pase, baton. Machin prive a pase, nan pa lonpa. E gen de bis k ap soti nan Nòdwès peyi a pandan plizyè fwa nèg yo kidnape yo. Pou listwa e pou laverite, lè nèg yo te kòmanse parèt kòm yon gwo menas nan zòn nan, lapolis o nivo de Gonayiv te vin mete yon pwen fiks ki te genyen des agents de l'UDMO ki te vin anpeche nèg yo soti. Sètadi a des heures byen presiz Dans la matinée et dans la soirée, gen 2 bakòp, swa ki o nivo de ravin a koulèv, oubyen tou ki bay fas li kote nèg yo konn abitye soti a, pou fasilite moun yo pase. Men depi bakòp la pa la. Rara lage. Enben ki sa nèg yo fè? Nèg yo te vin kite zòn Lakwa, y al opere nan yon lokalite, byen antandu avèk konplisite de moun ki soti nan zòn sa a, nan yon lokalite yo rele Bwadòm Gèrye. Lè w prale nan nòdwès peyi a, lè w fin kite Gwo Mòn, a hauteur de Bassin Bleu w ap moute, se la nèg yo t al tabli katye jeneral yo. Epi nèg yo rekòmanse kidnape moun. E si m sonje te gen yon peryòd, depi w ap soti nan Nòdwès, pasan pa Latibonit, e pou malè w. E gen de lè menm lapolis te di ou pa ka sikile. Pase nan lè sa yo menm yo pa ka, yo pa garanti w ke y ap prezan. Donk si w pase nenpòt sa k rive w sa se biznis pa w. E nan yo kidnape yon pakèt moun. Kounye a la, Tout moun panse ke se fini. Donk, il n'en est plus question ke bagay kokorat san ras sa. Enben nèg yo repliye, nèg yo retounen nan baz yo Lakwa, Lakwa Peris. E jodi a la madam mesye, san m pa vle fè pwomosyon pou pyès gang, nèg yo an pas la pou yo vin yonn nan gwoup ame ki trè pwisan, m pa vle di pi pwisan, ki trè pwisan au niveau du département de l'Artibonite, notamment du Haut Artibonite. Et arrestation Williams en 2018, libération par le commissaire ou bien l'ancien commissaire du gouvernement ce 28 avril qui se passe là, avec des éléments, nous devons nous partager avec vous, il faut comprendre que son gang qui est très puissant et qui a une connexion. Par exemple, l'opération la police a mené An avril ki sot pase la a, m kwè se debi avril, mas avril si m pa twonpe m, pou al deloje mesye yo, pou al demantle mesye yo. Ils ont été informés en temps réel. Kounye a si w mande m kòman, m ap di w mwen pa konnen. Si byen ke lè Lapolis akonpanye de la popilasyon yo rive nan baz nèg yo, men yo te gentan pran lafuit. Yo pa jwenn anyen. E sa k fè mwen menm mwen gen yon ti pwoblèm avèk lapolis onivo dè Gonayiv oubyen di departeman lè y ap pale yo di w yo mennen operasyon yo te demantle yo te deloje. Kibò nèg yo ankò la? Lè yo rive. Yo jwenn baz nèg yo vre. Gen kelke sak siman gri avek kek bagay la nèg yo te sezi yo pran yo e selon enfomasyon m tande yo al remèt mèt yo m pa konnen koman yo te fè konnen kiyes ki mèt yo epi popilasyon an te an kolè yo mete dife nan kek kay yo di nèg yo konn abite men pa gen zam ki sezi pa gen minisyon ki sezi men gang yo te deplase menm Pa gen arestasyon. Pa gen bandi ki mòtèlman blese. E poutan, mwen m sezi wè gwo tit nan medya, Demantèlman du gang kokorat san ras, lapolis anonse yo deloje kokorat san ras. Jedi dènye gen yon voice. On voice ki pran lari e se la nou te bezwen rive maten an. Voice la dure anviron une dizaine de minutes. Lè voice la rive jwenn mwen, li vin jwenn mwen avèk on ti tèks ki di, Komisè Gonayiv la kap pale avèk chèf gang Kokorat San Ras la. Alors, à titre d'information, Responsab komisarya Gonayiv la rele Philippe Juste. Misye se komisè prensipal e se aprè ensidan ki te pase Lyankou a an janvye dènye misye ta pral vin nan tèt komisarya Gonayiv la. Donk yo voye yon voice ban mwen kote ensp, pa enspektè, se komisè Juste ap pale avèk chèf gang nan ki se Meyè. ainsi connu. Voice la dure près d'une dizaine de minutes epi mwen komanse curieusement tande voice la. Nan voice la m santi ke chef gang nan mete l non position pou lap fè komisè a explikasyon. Explikasyon nan sans ke Oh komisè a debake nan baz li oh moun yo moun yo moun yo moun yo boule yo sesi oh koman fè komisè a akonpanye a 2 lòt moun lame yo pat gen bay popilasyon vre bagay oh e li menm sil te vle lèl retounen la li te pran popilasyon an li te benyen la baka touche oubyen tou li te kanpe nan lari a tout moun ki tap M di kèt. Epi m pa fin tande voice la. Pou l'histoire, m al chache gade eske son voice ki otantik. M rele 2 moun o nivo de komisarya, m rele 2 moun tou ki swa pwòch komisarya pou m mande eske yo pwan lò bagay konsa. M wi yo di m efektivman voice la otantik. C'est alors. ke m ap konprann ke gen yon echanj efektivman antre chèf gang nan avèk komisè la. Epi m pran san m pran tan m, konpatris Salomon ta ka di l, yon kal chòt sou mwen, epi lepè a chita, n ap tande vòys la. Bout siga w. M tande vòys la e m di w se yon vòys ki nèf minit konbyen prèske di minit tout nèt. Poukisa m al tande l? Se paske m wè te gen yon tole o nivo de rezo sosyal yo pou di a gad kòman chèf gang kokorat san ras la ap pase komisè a lòd oubyen ap pale a komisè a tankou se timoun ki ret avè l e menm bay komisè a pinga si jamè l ta vin nan fyèf li ankò men sa k ka rive patati patata e m al eseye gade sa bagay la ye Guerrier. Mwen kontakte moun pou m kontakte, m pale a moun pou m pale, epi men sa m jwenn. Kerrier Zeuseul. Gen yon enspektè de polis ki responsab prèske twa inite yo anndan komisarya Gonayiv la. Enspektè polis sa a, selon enfòmasyon ke m genyen, li rele Mételot Jocelin. Me Thelot Jocelin, a ce qu'il parait, manman misye te machan Desalin. Yo rele misye, yo di l manman l mouri. E misye, non lè tadiv, deside rantre machan pou al dèyè mò a. Il arrive que lè misye ap soti machan Desalin, selon sa ki vin jwenn mwen kòm enfòmasyon, yo kidnape misye, yo kidnape mò a. Sepandan, yo voye mò a ale, yo kenbe enspektè a. M ap raple w, gang ki kenbe enspektè a se gang lapolis di l demantle a. M ap raple pwoditwa w, gang ki kenbe enspektè a se gang lapolis di l deloje a. M ap raple w, zòn yo kenbe enspektè a se zòn sa lapolis t antre. Li te kriye viktwa, di yo fè kokorat san ras pran lafwit la wi. Ebyen se zòn sa. Non men se pa lafwit pou yo fè l pran, si pa gen arestasyon k fèt gang nan pral pral ranfòse. Yo kenbe enspektè polis la. Epi lè enspektè polis la nan men yo. Misye di nèg yo l se yon enspektè polis. Bon selon sak vin jwenn mwen kòm enfòmasyon li genlè pat gen zam sou li e li pat gen kat pnh la. E misye di l se yon enspektè polis li nan komisarya Gonayiv la. Epi nèg yo di misye enben rele chèf ou, rele chèf ou. Donk se talò ke misye rele komisè Philippe Juste. komisè prensipal, responsab an chèf komisarya Gonayiv la. Epi lè misye rele komisè la, li di komisè se Metelo wi, nèg kokorat san ras yo kenbe m, yo di m rele yon moun se avè w m panse. Epi pandan misye ap di, sak pase yo kenbe w la? Misye ap di, a yo kidnape m la pandan m t ap soti machan bagay. Epi chèf gang nan di, e pa janm tande fò nan, m pale, m pale, m pale. Enspektè jis, se mwen menm Meyè k ap pale avè w la menm. Chèf Meyè k ap pale avè w la menm. Li di, wi, nou kenbe, nou kenbe enspektè a menm. Ou konnen w ap pale a la, bon, si, si n pran l la n tou touye l. Pandan w te vin nan baz nou an, w fè sesi, w fè sela, si n kenbe l la n touye l. Men, gen anpil moun, e la wi, gen anpil moun ki ta kapab analize pou di komisè a gen chwa swa fèmen telefòn nan, komisè a gen chwa swa pale avèk yon ton fèm. avèk bandi yo men komisè a gen chwa tou pou li pale douseman sajman men ann di ann eseye gade kad figi yo ann di komisè a ta Deside l fèmen l di a ki bagay mveye sa m pap pale a chèf gang èske w konn sak te ka rive enspektè de polis la pa bliye se analize nap analize Guerrier ann di pa egzanp komisè ojis te deside l di bon mesye jan n vle a nap lage enspektè oubyen tou nap mobilize komisarya gonayiv la nou pral pran enspektè a Ankò yon fwa sa ki te ka rive. Pa bliye yo gen yon enspektè de polis nan men yo. Donk yo te twazyèm posibilite a. E twazyèm posibilite a se negosye. E lè w ap negosye, gen de kote ou ka an pozisyon de fòs, men de kote tou ou ka an pozisyon de feblès. Men ann pran le ka don komisè, responsab yon komisarya ki gen nan men yon gwoup gang, yon enspektè de polis. Ant yo 2 a, mwen m pa konn anyen non nan negosyasyon isi, m ap eseye konprann ant yo 2 a kiyès ki an pozisyon de fòs ou de feblès? Enben gang nan an pozisyon de fòs wi, paske yo kenbe enspektè de polis la. Ou konprann? Konnya la gen moun ki di komisè Juste pat dwe rantre nan lojik ap pale dous avèk gang yo pase komisa gwo kote l rive li tèlman dous li di nèg yo kisa n vle kisa n vle pou n depoze wi di sa n vle kisa n vle nèg yo di non si se lapolis ki vini ki vin fè echanj avè nou n ap kanpe a lapolis n ap voye kout bal men sèt kesyon popilasyon oubyen tou lòt m gang patati patata misye ap pale avèk yon awogans tèl E sa il faut le dire, nan voice la, nou remake yon sajès bò kote komisè Juste. Yon enspektè de polis nan men yon gwoup ame. E gang yo, nou konn sa, yo pa nan eta dam non. Sitou lè nèg yo fin fimen ti bagay yo, fin bwè ti bagay yo, yo panse yon lòt jan. Donk, yon polisye nan men yo. e polisye a gen dwa wè lamo an fas, m konnen. E pwobableman nèg yo bò kote yo gen gwo kalib nan men yo. E genlè gen yon dezyèm chèf ki pi awogan toujou, siman e li menm yo rele Bendji a, k ap fè bas anba. L di, A ok komisè a, bagay, l ap di, li menm l ap di vye mo. Bagay. Ebyen komisè a pale avè nèg yo jiskaske nèg yo libere enspektè a e le menm jou e yo pa pran yon dola ok donk kounya la mwen menm mwen wè de bagay kap di sou rezo yo paske gen de moun ki pa tande voice la ki di konsa ke yon komisè paka konplezan konsa avèk on chèf gang. Men èske l te dwe kite enspektè a tou nan men nèg yo? Èske l te dwe pale a nèg yo on jan sa ki te ka koute lavi enspektè a? Donk s on kesyon de chwa. M pa konn si nou konprann non. S on kesyon de chwa. Donk de fèt e. Pou mwen se pi bon chwa. Ba la fini. Ok. Se vre m aprann ke siperyè yerachik komisè a rele l. Pase genlè lapolis la lèw fè konesans de voice sa pou mande komisè a kisak pase men m aprann ke komisè a di yo egzakteman sa pase si on nèg gen 28 an nan lapolis on nèg ou resevwa fòmasyon pou anti anlèvman si w vle fòmasyon negosyasyon negosyatè donk m sipoze sa son minimòm pou komisè a te konnen men menm lèl pat resevwa sa yo tou ann pranl pou on senp sitwayen M gen papa m, m gen frè m, m gen sè m ki nan men w moun, moun nan fè m fè chantaj. M gen kòm lenpresyon m vle bay moun nan sa wi, tout sa l mande m wi. Tout sa l mande m, paske sa k enterese m se lavi de pwòch mwen an. Ebyen, se kòm un père de famille, le responsable du commissariat, li gen yon enspektè de polis nan men yon gwoup gang Ebyen premye reflèks li mezanmi m sipoze se itilize tout astis ki ka fè gang nan plezi, di l sa l anvi l tande. Ok. Kounye a la nou zòt nou pral gon rega sou lè pwochen jou kòman gang nan pral ye, kòman lapolis pral konpòte l pa rapò a gang sa. Paske m di nou se yon gang la ki an pas pou l vin trè pwisan nan Latibonit. E yo gen de patwon politik. Yo gen de moun ke w pa ta imajine konsa tou gen de moun ke la repiblik konnen ki de konivans avèk yo. E jodi a la mwen di se yonn nan pi gwo defi pou polis o nivo de l'Artibonite notamman Gonayiv, gang kokorat san rasta. E si pa gen de dispozisyon pou pran, ki pran padon, pou frennen gang sa, Guerrier, ou wè jodi a nou se mardi 16 me 2023, ou wè sa kraze baryè ap fè nan Tòsèl, Pènye pou rive wout frè pase Petyonvil la? Li pa anyen. Ou wè sa w wè kraze baryè fè la oubyen sa mesye vilaj yo oubyen gravitè yo, li pa anyen. Ou wè y ap pale de Savyen jodi a o nivo de Ba Latibonit ki fè polisye kouri, k achte lankou, k achte pwesonde Kafou Pè elatriye, li pa anyen. E jodi a la nèg yo benefisye, yo te benefisye, yo benefisye toujou ankò de sipò yon pakèt nèg k ap fè politik o nivo di depateman. Yo gen de patwon. Yo pa febli non. Ebyen le pwoblèm se ke demantèlman l ap parèt difisil. Paske demantle l, e menm moun, ou gen dwa wè menm moun politik sa yo, yo gen moun yo anndan lapolis la. Ou planifye yon operasyon, li pwobab pou gen flit ki fèt pou al jwenn responsab politik sa epi rele bandi yo pou yo fè yo deplase, menm jan sa abitye fèt. Gen yon enspektè, malerezman l mouri kounye a, mwen kwè se Olrick, yon enspektè de polis ki te responsab prizon Gonayiv la. Nou tande William sa remon yo te arete yo lage a. Enben, gen yon. ka kidnaping ki te nan kabinè destriksyon epi lè yo lokalize telefòn kap negosye yo, yo jwenn telefòn nan li nan prizon Gonayiv la. E m aprann ke lè jij enstriktè, komisè, jij de pè debake nan prizon an e chache telefòn e al jwenn telefòn Williams Raymond sa komisè a libere a. E Williams Raymond sa lè yo pran telefòn li yo fèl retire kòd la Guerrier misye an kontak pèmanan avèk kokorat san ras se tèlman vrè nèg yo te gentan ap manniganse on plan pou atake prizon sivil la pou libere Williams Raymond sa. E se talò ke yo pral jwenn yon mesaj sou telefòn ni, selon sa ki disponib kòm enfòmasyon o nivo de kabinè a, kabinè denstriksyon an, sou telefòn ni ki di ki sa gen ye. Yon mesaj enspektè de polis la ki te responsab prizon sivil Gonayiv la ki di Raymond William ke madanm ni pral pase. o nivo de bwa dòm men ki machin lap woule pou yo kitel pase pou li ou di enspektè polis la mouri? Li mouri men pa se pa se pa se pa pou di se tire yo tirel non li te nan prizon Paske yo te arete l nan kad dosye sa a. DCP, Enspeksyon Jeneral te tande l, dcpj tande l. Apre sa yo arete l, yo te mete l nan prizon. Bon, kòm se polisye l ye, li te onivo de gadavi komisarya Gonayiv la. Men apre mouvman peyi lòk ki te genyen sou Ariel Henry a la, pa peyi lòk non. mouvman polisye yo, janvye dènye, polis yo te libere misye. Lè yo fin libere misye, misye ale sou gen lè nan peyi li, yo di misye gen lè gen lòt maladi. Misye mouri. Men, kounye a la, yo jwenn voice la. Men voice sa a, èske se paske enspektè a te nan kidnaping oubyen paske l konnen kòm chèf prizon ke moun ki nan prizon sa a gen kontak avèk gang nan e ke l sèvi ak telefòn yo voye voice la bali pou kapab pwoteje madanm li nou pa konnen petèt se enstriksyon ki te ka bann sa m pa konn si n konprann non yon enspektè de polis ki te responsab prizon ok yo jwenn yon voice li voye bay yon nèg yo di ki son redoutab chèf de gang n ap pale de Williams Raymond ki libere 28 dènye 28 avril dènye a par le komisè Mèt Sirard Gazeus. Vòys la di kisa? Vòys la di ke madanm mwen pral pase nan tèl zòn, l ap nan tèl machin, nou konnen nèg yo k ap opere sou zòn nan, ba l pasaj pou mwen silvouplè. Donk sou sèt baz, yo te arete polisye a. Enspeksyon jeneral tande l, dcpj tande l, yo voye l nan prizon Gonayiv. Donk èske enspektè a li menm li te de konivans? Avèk kokowat san ras, mwen m pa ka reponn kesyon sa Guerrier. Èske sa vle di li te nan gang nan? M pa m pa ka reponn kesyon sa. Men sèl sa m vle pou moun yo soulinye tou, nan prizon an, pa gen prizonye ki gen aksè a telefòn entelijan, pou m pa di a telefòn ditou. Ra prizonye gen aksè a telefòn yo, ti telefòn ede m peze yo. Men, chèf gang sa te parèt kòm yon chèf privilejye e l te fè pati de 2 moun ki te genyen telefòn smartphone anndan prizon an, a lensta de yon ansyen direktè depatmantal edikasyon ki rele Anol Christian ki li menm te mouri anndan prizon an. M pa konn si w konprann. Donk mwen vle atire atansyon piblik la sou gang kokorat san ras la e m ap di nou si pa genyen de dispozisyon ki pran ou nou wè dans les jours à venir kokorat san ras ka vin tèlman pwisan Ou wè kraze baryè nap pale la a, gang Vitelòm nan. Ou wè 5 segond nap pale la a. Li ranfòse tou avèk mouvman politik yo. E m te byen m te byen kontan. M te byen kontan piblik la te konprann sa. Yo pat toujou gen fòs sa. Se sipò politik yo jwenn. E se pa sèl li menm kòm gang Savien te di sa. avèk nèg ki te kandida pou depite yo, avè nèg ki te vin eli yo, k ap distribye zam ba yo pou kontwole yon ansanm de teritwa, oubyen pou genyen rantre nan yon pakèt lòt zòn. Rebonjou, mesye dam. Hum! Papa m fè moun yo tande ti ti bagay sa a. Mwen mwen. Sitwayen. Moïse vini avèk bannann. I vini ak yon premye minis ki rele lapen. I vini a yon lòt premye minis kabrit. Sa vle di nèg yo fè Fritay! Eske fritay konn manje san pikliz? Eske nap ba yo pikliz? Eske nap ba yo pikliz? Eske nap ba yo pikliz? Eske nou pral met pikliz nan batay la? Eske batay la merite piman? Nou pral mete piman, piman, piman nan batay la! Nap remèsye. Tout nèg kafou ayewopò yo, nèg kafou ayewopò yo, nèg dèlma 17, nèg dèlma 19, nèg kriswa, tout nèg yo ki pèmèt ke bagay sa fèt la, si se pat nèg kafou ayewopò yo, nou pa tap ka fèl, bravo pou yo. Nou di anpil moun mouri. Nou gen prè de 300 kadav, nou gen anpil moun ki blese, enben nou di bagay sa dwe fini. Li pa posib pou se pèp la y ap asasinen. Pandansetan, Jovenel Moïse chita lakay li, l ap konte lajan ak Martine Moïse ki se de 2 vòlè k ap dechèpiye kès Leta. Nou gen entènasyonal la ki kenbe Jovenel Moïse paske se Jovenel Moïse ki ba yo lò, ki ba yo dyaman, ki ba yo tout resous natirèl peyi a. Pèp ayisyen an, atravè tout depateman, Nò, Sid, Lès, Lwès, Plato Santral, nou mobilize o peril de notre vi, Jovenel Moïse vet antre anndan vant manman l, nou pral deboulonnen l. Nou di nou pa dakò Jovenel Moïse rete nan pouvwa a. E se pou sa nou di nou pwograme on semèn de mobilizasyon. Si Jovenel Moïse pa ale, L ap prale sou yon mwa, l ap prale sou de mwa, l ap prale sou lè l vle a, o peril de notre vie, toutotan nou pa dechouke Jovenel Moïse, nou p ap kite lari a. Pèp ayisyen an mobilize e batay sa a se batay tout pèp la. Sèlman n ap voye yon mesaj, nou pa vle konte kadav ankò, nou pa vle moun mouri ankò. Kounye a fò lakwa. Al lakay yo, yo tiye nou trop.